Map di tout moun bonswa, sa depan de lè wap tande li la tou, map di tout moun bonjou, sa depan de lè wap tande li la. Jous m vle fè fon ti revize sou sak pase fò mèkredi a. Poum byen di nou sak sak pase fò mèkredi a jous li son bagay kòmsi ki depase kòmsi moun ki sou rezo sosyo yo, ki depase yon prann leta peyi m tou, ki di pa si kèk moun tou k ap viv kòm si an Ayiti. M pral di yon ti bagay ki byen, ki byen ou konprann, ki de byen tou kon sa tou gen moun k ap pran mal tou. Nou toujou konnen menm nan pouvwa gen pou gen kont, nou konn sa deja. Jounen jodi a pou m byen di nou sa k ap pase wè k ap pase savann pistache la, Li pa yon depan kòm si yon kantite moun. Li yon depan de yon pran yon ti gwoup moun. Ki si jwenn yon, ki si jwenn yon ti kòb pou de alèz yon popilasyon. Se pa pou di kòm si jounen jodi a nou panse kòm si son bagay kòm si sa k ap pase a nou pral panse son bagay y ap fè kòm si nan avantay popilasyon. Premye bagay ki genyen. Polisye yo anlè yo Nou se sèl nen kòmsi anndan gran avi moun, kòmsi nou menm yo pa vle wè anndan gran avi nan. Nou se moun tou ki kontinye kriye kòmsi lan goumen pou met polisye sa yo alèz. E anpil moun si yo pa di sa jounen jodi a, se yo ki pa vle. Nou gen atout nou fè sa, nou gen kòmsi nèg nou kap pase anlè a yo tire sou yo, nou jis kòmsi pa kite emosyon nou toujou jere sa. Dèske nou konnen, konprann, nou fè lapè. Anèk dezyèm, On lapè rete on lapè, yon gè rete on gè. Lè gen gè, nou te goumen, kounye la tou. Si nou di nou pap goumen youn antre lòt ankò, youn kòmsi kont lòt ankò, m panse ou konprann, se pi bèl bagay ki te ka egziste pou tout popilasyon an viv alèz. Jounen jodi a, anlè a, pa gen yon klan bandi. Tout moun konn sa, tout. Tout rezo sosyo konnen gon baz polisye anlè a menm jan nou tande Jonas konn ap denonse polisye sa yo anprann nan ki vye zak yo ye mwen menm mwen pa lan kòmsi lan plas pou map pale moun mal pou map denonse moun pou m di kisa anprann nèg sa yo ap regle anlè a pa bon men gen ki vye zak ki ap fèt pa bon sou kenenpòt fòm men nèg yo arete ladan yo deja anprann pou zak ki pa bon non m pa gen lan m pa anprann lan lojik. Pou m al kòmsi pral di lan sa nèg ou konprann nèg ki fè pa bon humm. Dezyèmman nèg yo konnen tou m se sèl nèg tou popilasyon an konprann kòmsi nan savann bicha konnen tou m se sèl nèg tou ki goumen pou evite kòmsi ti chodyè moun pèdi anlè a ti kabrit moun pèdi anlè a ti rido moun pèdi anlè a ou konprann tout sa k pa bon ti telefòn moun ti bous moun pèdi anlè tout sa k pa bon yo konnen m s on moun kòmsi ki goumen pou sa anpil. e nou konnen yo konnen m se sèl moun tou ki pa janm goumen pou n jere teritwa. Men nou menm nou toujou fè batay pou n wè si kote yo anprann popilasyon an ka jwenn alèz li. Jounen jodi a kalkile byen pou n wè. Ti mesye yo mande moun fòme kredi si yo janm ap pèdi bagay si yo anprann si yo janm pèdi bagay yo anlè a. Sa vle di ke m panse yo anprann si moun kòm fòme kredi ta konnen gran avi nan moun ki ta monte anlè a ki ta menm Di yon moun fout, yo konn kijan konprann, m ap jere sa. W ap jwenn wè anpil ti jèn tou konprann toujou jere konprann sa tou pou w pa janm tande yon bagay yon tas de bagay ki repete. W ap wè Bourgoy tou toujou fè efò tou a twa de a de twa a avèk nèg lame l yo pou toujou evite yon tas de bagay pa fèt fòme krizi. Jounen jodi a, lè w voye je w gen ti bagay sosyal k ap fèt nan zòn nan. Polisye yo rale zam. Sou de twa ti jèn ki t al chwe boul deja. Yo fè ti jèn yo konnen, pa met zago yo la, yo menm, yo pa lan grenda nèg Gran Ravin, se nèg dezyèm ki fè lapè a Gran Ravin, yo pa lan lapè a nèg Gran Ravin. Nou menm nou pa gen anyen a polis yo. Tou senpleman nou konnen polis yo ret polisye. Se tou nòmal menn si yon nèg pase a zam devan komisarya al bay cho, Men, m pa m panse nèg yo ap gon entèvansyon pou yo fè paske polisye yo pa ka sitire l, s on fè nòmal, nou dakò l. Men si jounen jodi a tou, nèg yo di w yo se polisye, nèg yo pa al tire sou nèg yo anlè a, nèg yo pa al vòlè bagay moun anlè a, nèg yo ti bagay chanpyona yo al gade. Men si jounen jodi a la a, nèg sa yo, m panse si polisye yo touye yo, M panse M panse nèg sa yo te ka voye yo lan mòg, lan mòg ki ki revyen a leta. Men m pa panse tou konsi nèg sa yo pran yo tiye nèg yo pran ki pa gen zam nan men yo tou. E pa nèg tou ki tèlman konsène lan bagay kòmsi lan bagay zam. Nou konnen depi e gi tou k ap fèt, tout nèg yo pran gen zanmi yo, tout nèg la ka alèz a nèg a zam. Men pa vle di ki gen yon nèg, si nèg la te gen zam, Li pa ta pral lage kò l nan yon blòk konsa. Jounen jodi a nèg yo chwazi konprann pou koulòn, pou koulòn, pou ti zanmi, nèg yo konprann touye nèg yo. Nèg yo met dife sou nèg yo, yo boule nèg yo. Sa vle di ke m pa panse se Leron Chal ki te ka ba nèg konprann polisye kòmsi lòd, kòmsi pou tiye yon moun, pou konprann pou tiye yon moun, pou boule moun, m pa kwè sa konprann afich nan akademi an tou. Jounen jodi a. Nou voye je nou nou wè kòmsi sa k ap pase a nou gen tan wè s on bagay k ap pase ki gen yon fòm ki byen detèmine. N ap wè nan pa twò lontan Bob anprann Bob se fè yon emisyon l te l di ti mesye gran ti mesye polisye savann bechach yo m voye bigòp pou nou m ap voye m ap voye anvlòp pou nou paske anprann sa n ap fè a e sèl nou t pa nan griyen dan a bandi. Kisa nèg yo ye tout moun konn tout moun konnen l deja m pa bezwen di l tout moun konnen l deja men kounya la polisye sa yo t touye ti jèn sa yo kounya la ki boule yo menm ki pa gen zam nan men yo bòb se kòman w santi w kòman w pandan w ap fè jounal mwen menm espesyalman m renmen tande w paske mwen menm m renmen fason lè w ap pale Wap wè men tout gen anpil batay menm kem fel wap bezwen konn ki batay komsi mfe komsi nan moman emisyon wap jere a ki batay mfe mpa benyen dil mpa benyen voye moute paske mwen menm mwen son jounalis mwen mrenmen tande paskew konprann lè yon nèg komsi ap pale komsi ki lon sans ki fem plezi konprann se tou nomal tou mwen poum di mfe li fem plezi wap wè gen anpil jounalis tou komsi ki sou youtube la tou Li ap pale tankou kesnel lamou tankou kesnel lè wap jwenn yon pwennè poud wap wè konprann media an ligne sa yo menn m jus m toujou jus renmen tande yo fason yo pale fason ya bòne sa yap di a tou li fèm plezi m konnen konprann yon fason tou menm nan pouvwa gen pou gen kont m konn sa deja m pa gen pwoblèm map toujou konnen gen moun kap pou moun gran avin gen moun ki pap pou moun gran avin tou men jounen jodia la Bon bagay pase konsa epi yo di jèn wap wè pa gon medya kap pale de li sa vle di ke nou toujou jwenn sa konsa konsa men ti mesye map fè nou konn sa nou se polisye se vre nou konnen tou lè nou fon bagay tou e fòk nou ka pran responsablite nou tou ase pa gen lanfè lan syèl lanfè a e sou tè a li ye fòk nou konn sa tou Pa gen anyen ou fè ou konnen ou pral di afè yo di ou anprann ou fè yon bagay ou pral kòmsi ou pral jije nan syèl e pa vre nan fè a e sou tè a liye e sak fè mwen menm ti lapli kaporal lapli a pa janm lach tout moun konn sa tout moun konn kaporal lapli pa janm lach wap wè nou menm anndan gravin se moun ki toujou anmède nou nou pa janm anmède moun wap wè yo toujou yo fè nou yo fè nou nou toujou estil poze men a tout sa ou toujou wè e nou e nou yo toujou di t pa bon. Lè toujou di nou pa bon wi. Men si gen moun kòm si ki gon sizyèm sans lakay li, ki yon diplomat, ki fòme, kòm si kounye a Ayiti, moun ki fòme Ayiti yo kounye a la anprann yo vin tankou moun kòm si ki pran kokarin, ki vin varye, alèd de, alèd de lajan, fè yo bliye konesans yo a, fè yo pa travay anprann a konesans yo, sa yo t aprann an, yo vin viv anprann de yon patwon. Jounen jodi a, anpil ti jèn geto jounen jodi a, yo wè y ap itilize nou mesye, y ap itilize nou mal, kòmsi pou n fè yon ta de bagay mesye. Kòm pou ki sa anprann jounen jodi yo pa janm itilize kòmsi pou n fè lekòl pwofesyonèl bò lakay nou, yo pa janm itilize pou n gen yon lopital bò lakay nou, yo pa janm itilize kòmsi pou n ta pran anprann yon 50 kay ti granmoun oubyen yon 100 kay ti granmoun pou yo di men yon kòb yo debloke pou nou, pou n repare yon sik kay ti granmoun ki koule lan blòk lakay nou, yo poko janm di nou sa non. Men, yo toujou di nou men kòb, goumen a, al goumen a nèg Gran Ravin. Yo toujou di nou men kòb, al goumen a lòt geto, yo konnen nou, nou pa amoni ansanm avè yo. Jis yo mete nou lan yon pozisyon pou n pa janm alèz, pou nèg yo toujou fè afè yo, men lè nou voye je n nou wè Gon ta de gwo moun jounen jodi a kòb yo prete lan leta yo pa depanse yo ayiti non mesye yo depanse yo lan lòt peyi blan wi sa vle di men moun sa yo gentan gen yo gentan anprann kòmsi gon peyi gen peyi rezèv wi yo gentan prepare chita yo wi lè yo pran nou konsa lè tout goumen sa yo wè nap fè lan lan matisan e paske nèg gen anpil nèg ki konnen yo tou poze yo anlè yo gen kay yo anlè. oubyen yo gen otèl yo al tou dòmi, lè yo pa wè bagay la dejenere yo pran avyon yo lage pye yo. Menm nou menm nou toujou ap goumen, sa vle di ke malere toujou ap peye kòd kase a, se malere ki toujou lan kouri. Nou menm tou, nou pa janm wè jounen jodi a, si nèg la ba nou yon milyon dola, Nou pa janm voye je nou pou nou wè, pandan nèg la ba nou milyon dola, ou pa janm panse nèg ki ba nou milyon dola pou n goumen an, ou pa janm panse se li ki ka machann bala tou? Sa vle di ke milyon dola l ban nou an, li gentan konnen n ap achte bala, n ap achte bala lan men l? Sa vle di n ap achte zam nan lan men l? Sa vle di ke nou pa voye je nou nou wè, Peyi a onprann, yo mete nou nan yon kondisyon fòk toujou gen konfli. Anben jounen jodi a kòmsi map pale kòmsi jounen jodi a tou ti mesye a sanse yo tou mesye. Nou wè nou konn kòman onprann m reflechi. Nou konn kòman m panse. M konn kòmsi ti mesye yo t mouri yo fè nou mal anpil. M konnen yo deranje li deranje nou anpil se vre. Pase ti mesye yo ti zanmi nou yo ye onprann. E kolòn nou yo ye. Tout kote nou ye toujou bò kote nou yon bann yon kolonn ransè yo toujou ranse sa vle di ke nou anprann yo toujou ba nou ti blag yo fè nou plezi men fòk nou reflechi bay yo tou fòk nou wè sa kap pa sak pase lan matisan fòk nou al kreye l fò mèkredi pou n vin pi pa bon ke jan nou ye a son kondisyon yo toujou ap fè pou yo mete nou lan yon plas Pou nou toujou gen stil pa bon. Avantaj nou wè, jounalis pa pou nou. Nou gon pakèt moun kòm si ka defann peyi a. Ou konprann? Anpil medya anliy pa pou nou. Paske tout nèg yo prepare rezo mafya yo ki pou ap frape pou yo. Pou lemond ka wè se yo toujou bon. Nou menm nou toujou stil pa bon. Sa vle di ke nou pa vwe je nou wè Sa kap fèt la la l depase nou. Nou pa wè sa? Nou pa wè l depase nou? E tou nòmal tou jounen jodi a mesye fòk nou aprann reflechi, aprann panse, aprann swiv de pre e de lwen. Sa vle di fòk nou ka fè balans. pou nou wè sa kap fèt la la, lan ki pwen li ye. Jounen jodi a, yo fè nou konnen son se polisye. Nou pa konnen anlè a gen gwoup bandi. Nou konnen anlè a gon gwoup polisye. Men si gwoup polisye sa yo mesye, lè yo pou popilasyon an, yo renmen popilasyon savann pichtach. Se pa, e pa kòm si sa yap fè a, kòb sa yo pran, Yo prann pou madanm yo, pitit yo, fanmi yo. Sa vle di zafè popilasyon an. E nèg yo konn sa nou ka fè, nèg yo konn sa nou pezi. Nèg yo konnen yon pakèt moun fou nou ye. Ou wè si jounen jodi a, epi tou sa nèg yo fè a, pandan yo konnen yon pann, si nou fou lan men yo, yo konnen yo pap ka kenbe nou. wè jounen jodi a ou konprann nèg yo fè sa ou gentan wè avanta ki genyen ou konprann se pa pou di kòmsi se nou tande nou konn ap jwenn son nan zòrèy nou ki di bagay fòme kredi ap toujou ap pèdi men sa kap pase fòme kredi men sa kap pase savann pichtach men sa kap pase lan kafou fèy nou pa janm tande yon bagay kòmsi bagay mal ap repete kont men sa nèg gran avina al fè kòmsi lan bagay ti vis lan blòk la nou konnen nou menm nan ti nonm asansè nou se moun ki goumen jounen jodi a ou konprann pou nou Pou n met fòme kredi jan l ye a. Nou konnen nou se moun ki kontribiye, ki rantre lan sans jounen jodi a batay ki pou mete fòme kredi kanpe jan l ye a. Si jounen jodi a nou kanpe, nou wè nou fon batay. Polisye lach sa e mawon yo t al mawon. Wè si jounen jodi a ou wè yo vini jounen jodi a ou konprann. Wè e nou y ap bay. Ou konn a e nou yo chwazi pou frete. Pou yo bay frèt. Nou tou wè mesye. E la yo toujou di w fè byen se frèt. Sa vle di jounen jodi a si nou ka fè tout efò sa yo, ti je t ap boule komisarya yo, ti je ti je tire moun ki konpetan k ap fè sosyal nan blòk la, nou menm nou goumen. Jounen jodi a anprann, nou wè nou ka fè polisye sa yo yo ka retounen lakay yo, ou wè jounen jodi a anprann, y ap pran yon ti jèn san zam y ap touye l, y ap met dife sou li. Eskiz kounya la nou vin voye je n nou wè, Pat janm gen poli pat gen polisye anlè a vre menm jan Jonas konn ap di nou lontan de lòt moun nan konn ap dil son rezo gang ki gen anlè a se nèg kap fè motè machin se nèg kap demoli machin tout moun konprann anpil moun konn sa menm ke yo pap pale kounya nou menm fòk nou poze nou poun kounya poun gade reyaji popilasyon paske tou lè yo te fè premye atak anlè a yo te di yo te akize nou yo te di onprann se manno nou tal plase anlè a. E nou konnen yon bagay ki pap, nou konnen nou pap janm fè menm nan dòmi. E sa yo te di. Yo te ba nou tout, tout vye non yo pote. Men nou pat janm pale sou sa, paske nou konnen, konprann, tout, tout, menm ke nou te pale, kritik la pap bon pou nou. Men konprann, sa obli, aswè a m oblije pale espesyalman pou moun k ap viv nan savann pistach, k ap viv lan kafou fèy, k ap viv, konprann, nan fòme, konprann, nan kòmsi, konprann, nan dekayèt. Sa vle di jou jounen jodi a anprann, sa vle di gwo pakèt moun ki konpetan anlè a. Pou li si yo pa yon pak, e pa yon pakèt, e pa yon pakèt yo ye. Li anprann li pa, anprann, li pa mil polisye, li pa senksan polisye. M panse popilasyon an ka pale a nèg sa yo. Si kòm si jounen jodi a anprann, polisye k rele Inòk la s on bandi l ye, m panse polisye konsekan k ap viv lan pòs la, m panse anprann, M panse yon prann gen bagay yap di komsi pou yon prann ki pou yon prann jere yon prann si son konfli sa t pral kreye la paske nèg yo konn poukisa yo pral kreye konfli a e pandansetan nou pa anmèdde nèg yo pa ba nèg yo ankenn pwoblèm pou di yon prann nou di yon prann se nou kap jere savann pichita se nou kap sesi pou n ta di nap voye moute pou n ta di yon prann son blòk nou bezwen blòk sa pandan anlè a pa gen makèt pa gen mache Pa gon min lò an prann konnen t gen anlè a poun di an prann gon enterè anlè a nèg yo konnen n ka vin prann nèg ap chache kòmsi poun jere yon konfli anlè a sa vle di ke nèg ap ap fè yon bagay poun toujou ret stil pa bon pou tout lemond ap di nou gran ravin pa bon gran ravin pa bon gran ravin pa bon e nèg yo konnen an prann lè nou fou nèg yo nan konn tout sa n ka fè E nèg yo konn konn anpwen nou bann jèn nou bann ti jèn nou ye nou menm nèg yo fistre yo fistre m gentan konn nèg yo konprann polisye bèt ki renmen fistre pou tout sans pase ti jèn yo ap monte anlè a konprann kap pral koze a kap pral koze a ti fanm lan match la konprann kap bwè de twa grenn byè ou gentan konn nèg yo e pou fistraksyon yo tiye piti yo mesye ann reflechi bagay yo yon lòt fason ann panse bagay yo yon lòt fason yon sèl bagay m ka di nou moun savann bichtach. Pou ti lavli Nou pa bezyen pè Ayiti mwen e mwen kap jerel Se pou mwen nou pa bezyen komsi ap kouri kite kay nou depi yè swa a m tande nou ap kouri kite kay nou pa kouri kite kay nou tounen lakay nou tou sipleman anlè a nou pa konnen anlè a gon klan bandi son klan polisye l ye m panse yon prann si peyi a yon prann Mph peyi a gen chèf de la polis sa vle di ke peyi a pa gen prezidan men l gon chèf de la polis li gon premye minis mpanse gen moun kòmsi kap fè swivi sou bagay sa yo tou kap reflechi sou bagay sa yo tou ke nòk pran reskonsablite l ke wonprann nou jere sa nan bon ti mamit enòk magaje do sa pase l di moun kap itilize w la menn li itilize w mal frè m. Li itilize ou mal. Sa vle di ke menn bif sa bif sa kòmsi wap chache a menn li pap bon pou ou. Se pa yon bif kòmsi ou konnen ou ka kanpe dèyè l. Se jou se moun yo rayi wap fè yon jan kòmsi pou fè moun sa yo bay blòk la pou ka fè afè pa w. Men pa pou di kòmsi se yon bagay ou konnen ou fè, ou konnen l yon fason, ou konnen ou pral kanpe dèyè l. Pou di ou fèl ou kanpe dèyè sè pa vre. Son bagay ou fè ou rayi moun fò mèkredi, ou rayi moun savann pistach, ou rayi moun dekayèt, ou rayi moun kafou fèy, kounye a ou antre ou pran yon kòb pou pwòp tèt ou, men ou bliye yon grenn moun ap fè w imilye. Yon milyon Moun Sa vle di yon grenn moun ap fè w imilye yon milyon moun Poukisa Pou yon ti monnen Kòb ki nan men w la Enòk li pa menm sansenkant mil dola menm Ou pa ou pa wont Li pa menm sansenkant mil dola menm Ou pa wont Pandansetan ou gen fanmi Ou gen fanmi ou gen madanm ou gen pitit Antouleka n ap travay n ap panse nou menm Nou pa la anvan n kòmsi Pou n fè anyen pa emosyon frè m. Nou toujou la pou n swiv vre bagay ou toujou wè nou toujou konnen. Lè yo toujou ap fè nou konsa nou toujou ap swiv nou toujou ap poze nou n ap reflechi n ap panse. Men konprann jounen jodi a kòmsi djòb sa yo mete w fè a la son djòb M pa kache ba Lorenok li pa piti non anyen. M panse si gen polisye anlè a menm ki konnen yo kòm yo son pè de fami, yo gon fanmi pou yo jere tou, m panse mesye nou ka jere ti bagay sa a, ti konfli sa a nou pa ka kite l eklate non. Paske m panse n al lekòl, nou reflechi, nou panse Mwen m gon grenn bagay lakay mwen m pa janm gen m se sèl m se sèl nèg ki gon team la ki pa janm gen vizyon kòmsi pou fè yon grenn polisye anyen nou pa janm gen vizyon sa lakay nou tou se bon nou konnen polisye atake nou nou goumen a polisye e konsa ou konprann e konsa l toujou ye polisye a toujou vin atake nou nan baz nou nou goumen avèl Ou pa janm tande kòmsi yo di w nèg kaporal lapli pran lari, yo tiye polisye, yo pran 3 zam, yo pran 4 zam, e pa vre? Chak nèg ou wè k ap manyen zam inegal, gon fanmi l ki polisye tande mesye. Toujou met sa nan tèt nou. Chak nèg ou wè k ap manyen zam inegal, gon fanmi l, gon fanmi l ki polisye. E pa gon nèg, on, gen anpil moun k ap viv lan peyi a, pa tout moun ki konn tout fanmi yo tande. Sèl sa m ka di nou, pa gen moun ki tout konn tout fanmi yo. Yon polisye konn itilize zam ni an mal paske nou menm wè nou menm mwen menm kaporal lapli m reflechi pase yon pa kèt nèg ki di yon prann yo se chèf kòm si ki pase akademi ki legal ki konn panse ki konn reflechi gen nèg lan peyi a ki a ki polisye ki aji pi rèd ke ti ji gen nèg ki polisye ki aji Pi pi rèd ke yon nèg kap kenbe zam inegal. Men jounen jodi a, lè nou pran nota de bagay ap pase konsa. Nou se moun, nou pa bèt mesye. Ke l te polisye, ke l te nèg, ke l te ti nèg geto, sou kennenpòt fòm mesye, yon sèl kote nap pase. Depi w gen zam inegal lanmou Ou toujou met lan tèt ou a kel moman ou pa pastè ou pa predikatè se vre men zam nan tou wet nan moun lan moun pa tiye moun non men moun pa repann zam pa tiye moun non ti mesye zam pa tiye moun se moun ki tiye moun jan ou wè ou itilize zam nan ou prann pou tiye moun nan tou e konsa zam nan ap itilize poul touye ou tou e sak fè nou menm nou pa nèg ki lach tou se nou man wè nap goumen nap goumen a kris la On komisyon vini pou negosye lapè, lap yap negosye, wap wè nèg la vini, se non Kristal Lome, nou met men sou li wap wè ti mesye sam di a se sa. Si te gen gè e konsa l tap mouri tou. Men dèske nèg la pa gen zam tou, m pase nèg yo lòd depi nèg la pa gen zam tou, menm konn si nèg la te gen non. Depi nou pran nèg la nou sipoze rele m dabò. Paske nou pa ka detwi yon vi moun san lòd mwen. Men si a zam, kout bal ap demare nèg la mouri sa yon lòt bagay. Nou ka fè tout sa nou vle. Men depi nèg la nèg la pa gen zam nan men l, menm ke l te gen non, l te konnen entèl li te ye. Debèt te konnen kristal te ye, Nou paka touye l e mwen t pou deside sa vle di ke ou konprann nou paka deside ou konprann sou vi yon moun konsa e mwen t pou deside sa vle di ke m tou te montre kòmsi ti mesye ou konprann lè m genyen tou kòmsi tout sa m genyen tou nou pataje l kòmsi m pa yon nèg kòmsi jounen jodi a k pral pou pral pou yon kòb tou pou panse tou m ap manje l pou kont mwen m ap fè afè pa m sa vle di ke ti mesye ou ret nan grangou non Tout sa m gen, jan w wè m grangou, jan w wè m sansib pou vant mwen, m sansib pou vant madanm mwen, pitit fanmi m, konsa m sansib pou vant yon sòlda tou, e konsa m sansib tou pou nenpòt tip de moun ki di l grangou devan m. E konsa m sansib tou pou nenpòt tip de moun tou ki vin prezante yon ka devan m. Jounen jodi a mesye, m pa nan ki ta nan plas mesye jounen jodi a anbann pou m ta chwazi ap pran kòb pou m fè lopital non. Men dèske jounen jodi a m wè Son son bagay mwen fè kòmsi poul rete kon egzanp pou nèg geto pou m demontre kòman yap itilize nou wi eske ou wè kòmsi nan tout sa map tout efò map fè a ou konprann lè Jovenel te la li te voye vizite lopital la li sezi wi li sezi men li pandan l sezi a li pat janm kòmsi te met kòmsi yon estrateji kanpe li ta di lap voye menm si yon ong pa anba anba pou l ta di konsa lap fini lopital sa non li pat janm di l non men kounye a jounen jodi a menn san fontyè leve nan matisan. Se bèl mwayen tou kòmsi si ta gon kòmsi yon leta kòmsi ki vin mou yon prann yon leta kòmsi kòm yon ta gon prezidan k moute oubyen yon leta serye jounen jodi a lopital sa yo tou nòmal pou yo ta prann ala pou yo ta prann al alagrap kòmsi pou yo ta kouri kounye a yo ta di lopital sa y ap konstwi li pou yo mete l an fanksyon wi men ou p ap jwenn li sa vle di dèske ti lapli te koumanse l men ou p ap jwenn sa paske se yon bagay ki bon l ye si yon bagay ki mal mwen t ap fè. M tap jwenn de e de moun kanpe avèm poul fèt. Men dèske gen yon bagay ki byen liye m pap jwenn moun kanpe avèm. Map plis jwenn moun palem mal ke l palem byen, ke l pale byen de li, ke l pale byen de sa map fè a. Sa vle di jounen jodi a yon polisye anpran yon fistre de tilapli sa e lan ou menm menn. Paske si w tcheke tilapli, tilapli ap ba w sèvis monchè. Depi w tcheke m menn yo map jere w menn. Yo m pa kòmsi m pa kòmsi m pa pran kòb la anbann pou anyen mwen menm sa vle di ke mwen m pa abitye anyen ki lavi m menn sa vle di jounen jodi a si w te tcheke m menn yo ou tap jwenn wi menn e m pa tap di m pa tap refize w men jounen jodi a sa w fè a tou menn yo m wap wè konprann ou lan konfli ap pwòp tèt ou aktyèlman la. Ou pa menm nan konfli avè nou non. A gran avin ou nan konfli a pwòp tèt ou. Paske ou pa Ou pa ka di mwen alèz monchè. Si w gen madanm ou gen pitit ou gen fanmi ou pa ka di mwen alèz a sa w fè a menm pou blag ou pa ka di mwen alèz. Antouleka mezanmi kòmsi gen kèk ti deba m pa p tèlman kòmsi prèske ap balanse sou yo twòp. Pase li lè li lè li tan pou nou konprann pou nou konnen nou se ayisyen li lè li tan tou kòm si nou menm ti jèn geto tou mesye li lè li tan mesye pou nou met tèt nou ansanm tou pou nou fon lòt bagay pase jounen jodia si jounen jodia mesye lè nèg yo bezyen eleksyon mesye yo ka vin chita ansanm avè nou e menm jan tou mesye si nèg la gon bagay li bezwen sak fèl ka vin chita ansanm avè nou menm jan tou jounen jodia sa kap fèt mesye se menm jan tou nou ka chita nou ka chita nou menm ti jèn geto tou Pou n deside tou pou blòk nou tou, wi mesi. Nou ka dechit, nou ka deside pou blòk nou tou. Sa vle di ke pa kite yon pran lajan pote nou ale, pandan se tan nou tout, nou tout ap mouri kite lajan la. Sa vle di ke pandan se tan yon pran mesi, yo ka ba nou yon, ba nou yon de twa milyon dola mesi, nou pa menm jwi l non. Sa vle di ke lan pozisyon yo mete nou an, se pa lan pozisyon yo mete nou pou n jwi kòb sa yo ban nou an non. Se moun ki lan enterè nou mesi, se moun ki vin preche lapè ansanm avè nou wi. Wap gade komisyon la, komisyon sa monte la, nèg yo anprann kòm si yo dyaloge pou bay lapè. Nou nan lapè, nou fè tout sak depan de nou pou nou chache lapè a. Nap wè anprann gen se yon ta de de otorite k pranl ansanm avè nou. Gen otorite yo anprann m pa tèlman kòm si alèz a sa yo di. Gen otorite k tout nan sans mwen tou wi. Lè yap pale ansanm avè m tou wi. M gentan wè se yon ta de de, se yon otorite k gen kapasite tou. ki gen komand ki renmen vi moun tou wi ki ka gon ki gon lòt vizyon ki ka panse pou peyi a tou wi e konsa tou gen otorite tou ki pale tou se pou pwòp enterè yo pale wi sa vle di ke jounen jodi a mesye pou n ap fè yon peyi tout nèg yo mesye tout nèg ou wè ki yon bann ki gen lajan yo mesye Tout nèg yo ap wè prete kòb peyi a, al fè bèl bagay lan peyi blan, lè yo mete nou nan konfli konsa, bagay la pa bon pou yo, yo lage pye yo, yo vwayaje, lè bagay la bon ankò, yo tounen yo vin bwote, tout nèg wap wè pi fò nèg kap viv lan peyi sa mesye, se e pouvwa yo yap jere, pou yo jere yon pran ti pòsyon pa yo apre yo lage pye yo, epi nou menm nap toujou stil rete la, Nou pa ka reflechi bay la yon lòt fason pou n aprann kite moun ap itilize nou toujou. Alò je nou pa ase ouvè pou n wè anpil polisye mesye kòm anpil polisye pou m byen di nou sa pou m byen di nou anpil polisye jounen jodi a wòl y ap jwe pa wòl polisye non. M panse anpil moun konn sa non. Ou konnen anpil polisye k fè plis ti jèn geto vin gen hèn. Ou konnen se anpil polisye ki kreye plis konfli nan peyi a e fè vin gen plis bandi tou tèlman yo fè ti jèn mal nèg la parèt nan yon geto li di w vin fè yon arestasyon ou di w vin dèyè ti lapli ou pran yon ti granmoun cheve blanch cheve blanch w ap bat li ou pran yon ti malere ou kwè se yon ti malere l pral travay w ap bat li pou l ba w ti lapli e pandansetan ou menm ki chèf Ou fin dèyè ti lapli. Ou pa ou ka jwenn li, w ap pale malere a pou l ba w ti lapli. Lè sa a w ap rann si n kòm si nou se moun ki te fòme, ki te gen yon edikasyon familyal, gen bagay nou t ap fè. W ap wè gen anpil chèf, lè n ap fè l tout, pa kontan tou non. Antouleka, sèl sa m ka di nou, isi, mwen menm, m pa kite emosyon m pote m ale. Pase m wè, m gen tan wè sa k ap fèt la a, m gen tan wè l klè. M pa tèlman, m pa yon moun ki egoyis. Konprann? M pa yon moun, m pa yon entelektyèl se vre, men m gen sevo, m gon sizyèm sans lakay mwen, m pa fè politik, m pa anndan politik la, men m m son oksèvatè politik, depi moun ap pale de politik devan m, jis m ap konprann. Men moun nan ka ralonti malis, li mete l devan m, m p ap konprann, Pase m pa konn li, m pa konn ekri. Men lan dyalòg, kòm se pou politik, mwen obsèvatè politik. Depi w ap pale m ap tande, m konprann rapid. An tou le ka sa n ap fè a men se yo e rayi nou rayi kòm si popilasyon an, n ap fè yon bagay kòm si pou n detwi tout moun ki lan peyi a. M eseye konprann nou mesye. An tou le ka, Jan nou panse la pap konsa tande. Jan nou panse la la pap konsa. Lap reflechi yon lòt fason, yon lòt jan. Tout moun fòme kredi silvouplè tounen lakay nou mwen silvouplè konprann paket nou pa benyen kite blòk la nou pa benyen kite blòk yo kite nèg yo fè afè yo fè afè yo nou menm tou si nou konnen nou konsekan anlè a tou m panse si gen polisye polisye k anlè a vre m panse yo konprann yo gen mo pa yo pou di yo konprann nan sa kap sa kap pase anlè a pase m konnen yo konprann e pa tout polisye k pa bon. Gen bon polisye gen move polisye tou m konn sa trè byen e sak fè yo tou nan tout sa wap fè wap toujou jwenn gen bon gen pa bon men antoulèka moun fò tande map redi nou sa ankò nou mèt tounen lakay nou si se pou kaporal lapli nou mèt tounen lakay nou tim mwen mwen t jerel ou konprann tim mwen mwen t jerel nèg yo paka deside pou mwen mwen t pou deside pou yo ok e la m tap kanpe antoulèka menm si peyi a pa gen prezidan se vre l gon premye minis li gon chèf de lapolis Fòk nou panse a peyi a tou mesi paske sa kap pase nan peyi a la sa kap pase nan peyi a la mesi li pa bon li pa bon li pa bon non paske li son honte pou nou tou poum byen diw li son honte pou nou se nou menm pou mete strateji nou deyò kapasite nou deyò poun wè kòman mesi nou ka remanye peyi a son lòt fòm poun wè kisa'n ka fè menn poun rejwenn ayiti ankò paske gen bagay nou ka fèl mesi. Gen bagay nou ka fèl. Mwen menm gen bagay m pap dil la paske konprann m pa yon senatè m pa yon depite gen bagay m paka di men si nou rele m an koulis m konnen m gen anpil bon bèt map ban nou anpil estrateji ki ka mete nou sou yon lòt chemen pou n fè yon ayiti serye mesye pou n ka fè yon ayiti serye mwen menm jounen jodi a Se kòmsi tout lè m te konn ap pale, leta te pran reskonsablite l, leta pa t gen fòs kote. M panse jounen jodi a, nan pwen m rive la a, m pa t ap rive la a. Men se paske m pa fè karate, m pa fè jido. Si m pa jwenn zam nan, m p ap ka fè it. Se zam nan k nan men m ki fè m fè it. Pa gen yon moun ki konn vin di l vin konn vin mare sou ansanm avè m, mesye sa fè karate wi. Sou kenenpòt fòm ou vini, l ap mete w atè wi. Nou pa janm tande sa. Nou toujou tande a, ou toujou tande di nèg sa yo gen zam wi, e sa n toujou tande. Men nèg sa yo gen zam yo pa fè zam, e la di a. Nèg sa yo gen zam yo pa fè bal, e la di a. Men nou pa janm reflechi sou sa moun k ap fè kòmantè yo. Nou pa janm panse yon lòt fason. Men nou jis la pou nou voye moute. Nou jis la poun voye pandan nap voye moute komsi anpil moun kap fè komantè nap nou anpil sa kap viv aletranje ap viv aletranje sa kap viv an ayiti ap viv an ayiti sa kap viv an pran tout lot peyi ki andan sistèm leta tout kote nou tout se ayisyen nou tout gon grenn zanno kawo fèv m pase nou ti pwovèb sa nou konnen l nou tout gon grenn zanno kawo fèv an si nou reflechi De pre e de lwen nap wè kòman tout bagay ye. Si nou gen yon sizyèm sans lakay nou, nou renmen panse, nou renmen reflechi, nap wè tout sa kap pase. Antoulèka, mèsi. Mèsi ti zanmim yo, mèsi timoun. M konnen yo konprann, gen anpil moun ki renmen rezo sosyo a tou, anpil dyaspora a konprann, kap tande bodyo a tou, m konnen yo konprann, tout ti kòmantè pral fèt. Mwen l pa deranje m, pase m pa nan nivo m ni joure moun, ni di moun anyen bagay paske ou konprann, m tou sipoze m konnen m gen zam ilegal nan menm, e mwen t bezwen moun moun pa bezwen m. M wè sa. Se mwen t bezwen moun moun pa bezwen m. Moun bezwen m, diran tan yo pral bezwen m pou yo itilize m. Men m plis bezwen moun ke moun bezwen m. Paske m konprann yo toujou konnen m pa lapolis, m pa jwe wòl lan leta. Jounen jodi a tou, kòm, bon, m fè wot dwat, li long se vre, men fò n reziye nou, m ap fè yon ti pase kòmsi sou kòmsi jesyon Krisla, Nèl te fè yon ti wodyo tou, fòk m ka pale sou sa tou, kote l t ap di li te rete sou silans li, antoulèka Krisla menn, sou silans ou te rete a l pa t bon pou nou. e pa t fè nou youn byen, ni pou ti lapli, ni pou Rizou, ni pou Krisla, ni pou lòt moun kòmsi k ap pase nan Matisan, ni desann, ni monte, li pa t bon pou nou youn. Sa vle di silans sa pa t nan enterè nou youn. Lan silans sa a, m gen anpil moun bò lakay mwen k pran bal. Lan silans sa a, w gen anpil moun bò lakay ou k pran bal. Ou menm gen solda ke w ki mouri zam pèdi e pandan se tan ti konfli sa yo nou te gentan nou te ka jere l deja e yon bagay ki trè senp li ye alò ti dyalòg nou fè tou piti tou minim minim byen rapid kot solisyon kot volonte a ye ou wè volonte a lan nou l ye se nou k gen zam nan e nou k pa bon men volonte a lan nou l ye mwen menm m pa m pa p kouri Pou map di Christa stil pa bon pandan map goumen avèl lè map pale a yon moun map toujou konprann lè map pale yon ta de moun m konnen ki ka viktim ki ka viktim kont gè sa map toujou di nou tou le 3 t pa bon paske sim pa gen zam Christa pap jwenn mwen poul goumen Sa vle di si izo pa gen zam krista pap jwenn li pou l goumen sa vle di krista gen zam m gen zam men krista gen yon grenn bagay wap di tou m pa renmen l tande fòk m di w sa mwen menm lèm anbann e konsa m ye sak pou moun nan fòk m di w li ou paka pale de afè kidnapin gen bagay m pap di m pap di twòp bagay ki pou deranje sa map di a non ou paka pale de kidnapin krista pale de anbann kite chèf de lapolis la pale kite premye minis la pale menm ki pa gen prezidan tande frè m. Silvouplè. Paske ou konprann sa wap di yo komsi ou plis ap choke ke ou adrese, ou konprann, ke ou drese bagay yo. Nou pa vle l konsa. Nou gen yon leta, nou gen yon peyi ki gen yon leta, ann kite ou konprann leta fè travay li, ou tande. Kite chèf de la polis la fè travay li paske m pa konn yon chèf de la polis. Menm si m konnen Ayiti gen anpil cha prive si l, se vre, men l pa deranje n, nou konnen gen sa e moun ki gen kòb ka achte cha, cha prive. Si n te gen kòb tou, n tap achte cha, cha prive nou tou. Sa vle di ke menm kou on pran nou gen cha pou itilize, m ta konnen lanmè lapolis pou yo ta ye, ou t gen l, nou pa li pa deranje nou, nou konnen on pran nou depanse kòb ou pou achte pou achte cha w, pou fonksyone, lè nou vin aprann sa l pa ba nou pwoblèm, li pa deranje nou tande frè m. Bay kite lapolis sa anprann jere bagay sa yo ap di yo, ann jere kòm se bagay zòn nou, konfli zòn nou, pou n wè kòman n ka jwenn on solisyon menn pou n jere blòk nou, pou n jere zòn nou tande frè. Sèl sa m bon e sa e sa m t ap di mèsi timoun kanpe la m ale.